N ap salye tout zanmi laprès yo e nou trè kontan dèske tout moun la jodi a. Yo reponn an gran nonb nan envitasyon de pwen de près sa a ki fèt pou jodi a. Premyèman n ap di se yon mizopwen ke nou vle fè, puiske apre anviwon 2 mwa Li te enpòtan pou n fè mizopwen sa a jodi a, 2 mwa apre dat 4 novanm 2022 sa a. N ap di premyèman a tout moun k ap tande nou, ke se swa an dirèk oubyen pa laprès ki prezan, ke mwen menm pèsonèlman, mwen viktim deja de sanksyon sa yo anndan peyi a. Kote an 2007, jisteman, onivo de Etazini yo te rele nou pou te di gen sispisyon dwòg sou nou e yo pran de desizyon kont viza nou paske gen sispisyon. E depi lè sa a, m te antame yon batay Ki te fè ke, twa zan apre, o nivo de Wikileaks, nou te wè se Fritz Meuse, on nèg ki te akapare pò Gonayiv la, ki te al pote plent, ki te al denonse m nan anbasad amerikèn le 5 me 2005, paske l pa t vle peye pò Gonayiv la, e m te di l peye l. E lè sa a, batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal, jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon, nou t al devan tribinal e n te genyen batay la. E misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon, se pou l te ka akapare pò Gonayiv la, e fò n raple an pasan ke pò sa a aktyèlman l nan men Leta. Puiske batay sa a ke nou t ap fèt la, se te pou ke Leta te rekipere pò a. E lè sa a, nou vin rive, nou wè ke peyi kankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. Ebyen, lè 4 novanm 2022 vin rive, Nou vin retwouve n nan yon sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou. Yo vin, pa laprès, nou aprann sa piske yo pa janm sinifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik piske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon Aksyon ke nou anprann, Nou te ekri peyi Etazini, nou te ekri peyi Kanada, paske yo te pale de fason jeneral, pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. A dat, yo pa janm reponn. Men nou menm, nou kontinye ap travay. E se nan travay sa a ki fè ke nou vin dekouvri yon dokiman, nou vin dekouvri yon liv ki ekri e an anglè, Zombify, e an fransè Les Dossiers Zombies, kote ke liv sa a wa di l te fèt pou Senatè Youri Latortue. De premye paj jiska dènye paj, se des accusations à n'en plus finir contre mwen menm. E lè nou t ap gade men liv yo la, ni an fransè ni an anglè, Men, arete sou kesyon sanksyon an, li la a tou. Dosye, paske m toujou mache avèk dosye m. M pa janm pale san m pa gen dosye. Nou konpare liv la ki soti an 2019 avèk sa nou te ka di, ebyen, desizyon ki pran Ozetazini e o Kanada. Sa nou wè? N ap rive sou li talè. Sa nou wè nan liv la, nan liv otè liv la, s on on non ke nou wè yo rele Max Kay. Max Kay. Sa a trè enpòtan men m pral rive, se li k manman dosye a. Ebyen sa nou wè nan liv sa a, an 2019 ke liv la soti, yo di, liv la akize m, li di ke Youri Latortue ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Se sa yo di nan liv la. Nan chapit 9, paj 147 e 148. Se sa yo di nan liv la. Ebyen, nan sanksyon yo pran an 4 novanm 2022, yo di nan desizyon an ke m ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Se premye bagay. Dezyèm bagay, yo di nan liv la nan chapit 10. Paj 159, 164, 165, 166, 167, 168, Ke m ap trafike zam avèk Lafrik di Sid. Yo di nan sanksyon yo ke mwen menm tou m ap fè trafik zam avèk peyi etranje. E nan liv la, m ta renmen petèt. Nou wè kòman nèg sa a ki ekri liv sa a, m poko rive sou non l, kòman li defini, li di m ap fè trafik zam avèk peyi Lafrik di Sid, m te gen yon konntenè zam ki te rive nan dwàn Pòtoprens, poukisa yo pa kenbe konntenè a paske pa t gen kouran, nèg ki t ap sipèvize konntenè a kòm pa t gen kouran li pa t sipèvize l, li te voye l ale konsa. Se pou m montre kòman Max Kell, nèg yo di ki ekri liv sa a, Se on voye monte, puiske nan liv sa a pa gen anyen dakademik ni de pwouve. Twazyèm sa yo di nan liv la, yo di m fè m patisipe nan vyolans. Yo di mwen t al distribye zam an 2009, nan liv la wi, avèk René Monplaisir. Tout moun te konnen ke mwen te nan opozisyon avèk. Prezidan Preval, Pa t gen oken rapò ant mwen menm e Rene Monplezi. Yo di nan liv la m t al distribye zam. Nan chapit 11, paj 169 e 175, nan chapit 12, paj 189, 191. Alò ke yo di nan desizyon sanksyon yo ke mwen menm m fè vyolans egalman nan avèk bandi. nan katye popilè. Donk nou wè egzakteman sa ki di nan liv la, yo vin reprann ni nan desizyon sa yo. N ap kontinye. Liv sa a li ekri pa Max Kil. N ap gade non an, nou wè MAXKIL. Non sa a. Daprè sa li di, se yon ofisye ki t ap travay Nasyonzini ann Ayiti. Kòm nan liv sa a, a la fen la wi, misye di se yon ofisye k ap travay Nasyonzini, an desanm, nou ekri Nasyonzini. Nou di Nasyonzini, men genyen yon ofisye ki di l ap travay lakay ou, ki ekri sou nou, ki fè difamasyon, nou ta renmen ou menm ou idantifye l. Jiska dat, pa de repons. Nou te oblije, lè n wè yo pa ba nou repons, paske nou pa ka kanpe la, son dosye politik, nou te oblije anplwaye on ekip jiridik an Ayiti e Ozetazini. Ekip jiridik sa a pèmèt nou dekouvri vrè moun ki ekri liv la. Moun ki ekri liv la, li rele Burn Grabner. Bern, B-E-R-N-D-T, Grabner, G-R-A-B-N-E-R. An efè, misye se yon ofisye ki te travay Nasyon Zini de an Ayiti, se yon Otrichyen ki travay de 2005 a 2015 e ki te, daprè sa l di, ap travay nan de dosye Anba de dosye enfòmèl, misye te kite, misye rantre Ayiti an 2005, li kite an 2015, e aktyèlman, misye ap travay an Afrik. Men sa nou vin wè, sè ke Ben Grabner, li fè tout bagay, fon nèg ou bon anpil nan envestigasyon, nan dosye, pou dekouvri tip sa. E jan m pral di l la, m pa menm kwè ke Nasyonzini konnen se misye ki ekri liv la. Dayè, nan liv li a, li akize Nasyonzini tou, li di Nasyonzini t ap transpòte dwòg nan machin li. Ebyen, sa misye fè nan liv la, nou konnen lè yon liv ap ekri de fason akademik, yon rapò ap ekri de fason akademik, mwen menm fè plizyè rapò, ou oblije idantifye w. Ebyen nan liv sa a, pa genyen mezondedisyon. Pa gen mezondedisyon. Li menm ki fè pwòp liv li, li pibliye l. Pa genyen, egalman, anrejistreman dwa dotè. Nou te di pa gen konpayi dedisyon. Kòd bar liv la, sa nou wè la a, li pa gen oken rapò avèk liv la. Kòd bar la, nan tout moun ki ekri liv, se ansanm denfòmasyon ki pèmèt ou lye avèk liv la. Pa genyen. Email ke misye mete a li pa mache. E ou pa jwenn on foto de li. Mezanmi kiyès kap ekri on liv ou ap akize de moun ke ou pa idantifye ou pa gen foto ou pa gen anyen. Donk sa vle di ke misye konnen se ti ayisyen nou ye e ke nou pap jwenn ni misye ebyen ekri liv la pou ke li mete l sou tout rezo Amazon lap vann ni alò ke tout sal di nan liv la son trak entènasyonal. Men nou pral gade bokou plis kesyon piske lè nou vin al fouye zo nan kalalou nou wè ke Burn Grabner ki ekri sou koripsyon dan lèzane 2015, 2016, 2017 Misye pa pale ditou de petro karibe dosye li tap fè yo on milyon moun pran lari tap pale de petro karibe misye pa pale de petro karibe misye pa pale de dermalog misye pa pale de sofiday misye pa pale de franchiz On rapò ke Sena a fè ke nou te fè. Misye pa pale de kontrebann nan. Misye pa pale de kesyon paspò yo. Misye pa pale de ong. Pandan tan sa a, gen 10 rapò ki fèt nan Sena a k ap denonse moun k ap vòlè, don mwen menm prensipalman. Misye pa pale de oken dosye sa yo. Epi n ap fouye zo nan kalalou. E lè n gad nan liv la, n ale. Toujou nan paj 321, 324, Ben Gabner di, Men kiyès ki te ka prezidan Dayiti. Men kiyès, son ansyen premye minis wi, m p ap site non l, n al li nan liv la. Se misye ki ka prezidan Dayiti, ki ka fè meyè, e se yonn nan moun ki premye dilapidatè fon Petwokaribe. E se lè sa a, e se lè sa a, ankèt nou ap kontinye. E se lè sa a nou vin wè ke lè Prezidan Jovenel te, an fevriye 2019, te fè yon diskou, nou sonje, li te di moun opozisyon yo se yo ki nan dwòg, se yo ki gen bandi. E se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo. kont tout nèg ki te nan opozisyon don mwen menm pèsonèlman ki te ebyen ki te fè petro karibe e nou sonje rapò sa son fo piske nou konnen egzakteman lè sa se prezidan ki te peye ebyen e anèl pou ke li te vini pou yo te fè demagoji a men an menm tan yo fon dosye Brent Gardner. Misye di, misye di nan liv la, tande byen wi, misye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye yo. Misye di li gen yon metò nan anbasad la. Misye di ke tout sa l fè Li fè yo an kolaborasyon avèk entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon e sektè mafye ki te nan Petwokaribe a, dilapidatè ki te nan Pretokaribe a. E se dosye sa yo ki monte depi 2019 kontre opozisyon e kont moun ki tap di verite pou yo fè karaktè assassination sa vle di yo paka tchwe yo yo vle detwi karaktè yo men pa bliye ke menm moun sa yo ki te vin kotem lèm tap ekri petro karibe a ki te dim yap banm tout avantaj poum pat met non yo. nan petro karibe a ki te fè menas jisteman se moun sa yo ke Ben Grabner di ki dwe prezidan dayiti paske se moun ki pi klin nan peyi a e nou di tou paske nou pap twonpe n dènmi nasyon zini pa konnen se nou ki ekri nasyon zini pou nou di Nou ekri Biwo Afè Legal ki nan Nouyòk pou nou di ke men nèg ki ekri liv sa a, paske nan menm liv la tou li kritike Nasyonzini. E aktyèlman l ap travay pou Nasyonzini an Afrik. Piske li te retounen travay de 2019 a 2021 an Ayiti e kounye a li an Afrik l ap travay pou Nasyonzini. Donk nou menm ki te ekri Nasyonzini, Nasyonzini pa t ka fè travay la. Nou jwenn moun nan, nou ekri biwo afè legal a Nouyòk pou nou di l men sa on anplwaye ap fè e m pral di nou kisa nou menm nou di nan lèt la toutalè. Fò de tout sa k pase yo la, nou vin konprann kòman gouvènman ayisyen, sektè mafye Petwokaribe a, avèk ofisye sa a e petèt lòt, te ap monte dosye sou moun pou ke yo te ka detwi opozisyon an, don mwen menm ki te ekri 10 rapò. pou te eklere je moun yo, don Petrocaribe, kote on milyon moun te pran lari, t ap di yo pa vle koripsyon. Fort de tout cela, nou sot di l talè, nou ekri afè legal, biwo afè legal, Pou nou di ke jodi a nou mande pou biwo Nasyonzini fè yon konfwontasyon ant nou menm e Bern Gardner. Paske si l ekri sou nou, jodi a nou bezwen wè l. Dayè, nou konn kote misye ye an Afrik. Nou fè demach pou nou te pale avè l, pou nou te ka konfwonte l e l pa vle fè konfwontasyon. Nou vle fè konfwontasyon paske sa misye ekri sou nou an, li ekri l sou tout rezo, li ekri l nan liv, li ekri l nan anbasad pou ke li detwi jisteman pèsonalite nou e nou mande Biwo Afè Legal la pou l fè konfwontasyon sinon jisteman pou ke yo retire liv sa a de sikilasyon oudimwen revoke l pou ke nou menm nou ka pouswiv li. devan lajistis kòm se anplwaye Nasyon Zini ke l ye. Nou mande tout peyi, Etazini, Kanada, ki te sèvi a rapò sa yo pou ke yo reevalye kesyon yo. Paske jodi a, batay la, se pa etranje k ap fè l kont nou. Se menm moun anndan peyi sa a, ke yo dekouvri nan koripsyon, nan vòlè, ki yo menm gen lajan nan men yo, gen mwayen pou yo arive kraze moun. Men mwen menm, mwen di sa, Senatè Latòti, m konn batay. E m ap batay. Paske jodi a, moun sa yo, Yo panse ke yo ka fè nenpòt ki bagay nan peyi sa a. Nou di, nou pap twonpe n dènmi. Se pa dè dosye ki fèt Ozetazini ki fèt Kanada. Se dè dosye ki fèt isi. E triyo ki pote dosye sa yo, se Ben Grabner ki se ofisye Nasyonzini, avèk petèt lòt, se dilapidatè petwo karibe yo, e se gouvènman ayisyen yo menm ki devan movèz gouvènans yo panse ke meyè fason pou yo fè se kraze moun ki kanpe tèt a tèt avè yo. e se poutèt sa nou pran chemen legal la pou n afwonte dosye yo e n a afwonte dosye yo lè sa Ben Gardner a bay tout moun ki te kanpe avè l yo paske jodi a nou panse ke apre 2 mwa de silans mwen te fè silans lan paske m te bezwen 2 bagay premyèman konnen sa yo repwoche m spesifikman e an menm tan ankete sou dosye sa yo. E m remèsye anpil moun nan ekip jiridik nou isi e Ozetazini ki pèmèt ke travay sa a li fèt, ke jodi a nou ka dekouvri volim dosye ke on moun ka pote pou l detwi lòt moun. Pou ekri on liv, kote ke liv la se on trak entènasyonal, w ap akize on moun, li pa gen okenn referans. Pou ke liv sa a, l ap sikile nan tout kominote entènasyonal la, y ap pran de pawòl ladann pou vrè, alò ke li pa gen anyen de vrè ladann. E pou ke Ben Grabner sa a, li kontinye ap travay nan Nasyonzini, sou lòt non, en, li mete yon non, yo rele Maxkell, se pa yon woman w ap ekri, se yon liv w ap ekri pou akize moun, e ke jodi a, en, ou kache pou ke Ou ekri sa e misye konnen pètinamman ke nan lòt peyi li pa t ka fè sa. E Nasyonzini dwe pran responsablite l paske Nasyonzini pa vini pou l ap kraze moun k ap fè politik nan peyi yo. Jodi a nou pral gade Nasyonzini ke se swa an Ayiti e ke se swa nan Nouyòk paske lè yo vini yo vini pou yo ede avè yon lòt amelyorasyon yo pa vini pou detwi moun ke yo pa dakò avè l. E se nan sans sa, mwen di, mwen pwal kontinye kesyon sa. N ap tann repons Biwo Afè Legal. N ap fè tout demach pou nou arive fè konfwontasyon. Men pandansetan, nou soumèt dosye yo bay tout peyi yo pou yo reyevalye kesyon an e pou yo wè kòman gen de moun k ap mennen yo pran de desizyon ki pirman lokal ki purman nan enterè yo paske si jodi a tout moun konnen se senatè Latortue ki te bay plan pou ke yo fini ak kesyon bandi a se mwen ki te bay plan ki te di si yo aplike l nan 3 mwa n ap gen yon lòt sitiyasyon Se mwen ki te pran pozisyon pou ekipman lapolis. E depi novanm, tout moun ka gade pou wè kòman sitiyasyon yo ye san m pa bezwen fè kòmantè. Men sa mwen di, apre ke m fin ekri biwo afè legal nan Nouyòk, mwen pral kontinye batay, batay pou sekirite pèp ayisyen. Paske jodi a, pèp la, li pa gen sekirite. Fò batay sa a kontinye, batay sa a ke m te konsakre m ladan l depi 2021. Mwen te bezwen eklèsi sitiyasyon an pou m montre kote dosye politik sa a li soti e m ap tann ke enstitisyon yo reyaji men pandansetan n ap kontinye batay pou pèp ayisyen.